Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Vwa a kòmanse miyò wi men l pa fin bon nèt paske gen anpil remèd yo preskri nou, nou pran yo men Noël poko fin bon petèt n ap tann toujou nou konnen nou la pou n kapab pote ba ou enfòmasyon alò n ap salye tout moun ki avèk nou sou chanèl la moun ki yo menm an Ayiti e sa ki aletranje patikilyèman moun k ap viv nan site solèy mèsi epi nou pral pale se vòtre emisyon. E deja fò n di ke sitiyasyon an toujou prèske jan li ye a nan Site Solèy. Pa gen anyen ki evolye. Ti Watson, nan pyè 6, li vin sa n ta kapab rele yon veritab Woben dè Bwa pou lèzòm de zye nèf. E m ta kapab di sa ki rive a se kòm si Ti Watson enflije yon revè ak mesye Zye nèf yo. Menm lè li menm li gen moun ki mouri. Nan premye batay la nou wè Ti Watson gen moun mouri, li touye nèg pou nèg je nèf yo. Men fò n di ke nèg ki tonbe nan kan je nèf lan, ebyen sa bay pwoblèm paske le tip ke Watson fizye pou nèg yo se yon tèt pansant de je nèf. Se pafwa yon moun ki konn ekri konferans, se yon moun ki konn ap bay konsèy, se kòmsi m ta kapab di le moralizatè e tèt pansant an menm tan. Se li menm ki di nèg yo kilè pou pale, se li menm ki di menm dèfwa kilè pou aji. Ebyen, misye tonbe. On kesyon de pacha konsa m kwè. Apre sa, batay la vin myèl, pèsòn moun pa tande nouvèl Tiwatson. Ebyen, Tiwatson pral tounen an fòs. Ti Watson retounen e li menm li gentan poze aksyon paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke gen yon sèten de Jacki ki nan pyè 6 ebyen Ti Watson ta sanble boule kay Jacki e Jacki li menm al pran refij li nan zòn Masyal humm fò n di ke kounya la Ti Watson li menm Li kanpe kòm yon veritab one man show, sètadi an sèl òm, e l ap veye tout moun. Gen yon lòt sitwayen Ti Watson fè lage pye l. Sitwayen sa a m kwè misye rele Boyar, donk misye te nan Fontèn, misye oblije kite Fontèn. Kiyès Boya ye? Daprè enfòmasyon yo, Boya se yon sitwayen ki konn fè sosyal. Anpil fwa misye toujou fè chanpyona nan pak orijinal. Donk Ti Watson al dèyè misye pou etenn souf li kòmkwa nèg sa ki rele Boya la misye se ta yon toutè. Sa yo rele nan langaj bandi nèg ki toujou ap bay antèn. Boya se moun Fontèn depi ti katkat. Ebyen fò n di ke Ti Watson fè misye lage pye l. Gen yon lòt enfòmasyon ki parèt petèt kòm yon kou dur pour les gens qui vivent dans la zone sè ke Ti Watson ta sanse fèmen lopital ki gen nan Fontèn nan. Kesyon k ap poze pou kwèlyela kilè lopital sa l ap relouvri. Humm ebyen ti watson finalman misye pran endepandans li eske nèg je 9 yo te konn mal jere misye eske nèg je 9 yo te konn jere misye an grapyay men dabò pou enfòmasyon yo nap kontinye genyen yon gwo tèt nan je 9 lan misye plenyen misye plenyen anpil se ti junior gen nèg ki rele misye blan paske nèg sa li menm depi lon kote. Bon li pa vle moun Di yo grangou. Ti junior pale ansanm avèk iska li di iska tande byen banm jere zen sa paske mwen kapab jerel ansanm avèk ti watson e si nou vle depi nou banm jere zen an map ba nou ti watson jan nou bezwen li an. Men sanble Isca poko dakò hein Isca poko dakò paske Ti Junior li menm sak fè li fache paske li gen yon nèg li m kwè misye rele Sena yon gwo bout tonton jwè misye te nan chabon aparaman gen nouvèl ki kouri ki ta fè konnen misye mouri nan batay la heh mesye Geto Info yo eske tout bagay anfòm m espere tout bagay anfòm pou nou ebyen bagay la rèd sa vle di la. Moun Site Solèy poko konnen kòman bagay la ap ye, sa vle di de tan a otre kapab genyen afwontman nan zòn sila. E fò m di nou zòn ki plis konsène se Masyal, Tè Nwa, Fontèn, Pyè 6 e latriye. Men, gwo pwoblèm se ke Ti Watson vin lou e menm misye li santi l lou paske li gen yon M 30 daprè enfòmasyon yo. E san se CM 30 sa ki fè misye sanse konprann li se Wa nan Galile, li pa pè pèsòn. Men, èske nèg yo te kapab pran T. Watson? Paske lè yo te kwense l la, bagay la te parèt enpe difisil. Men fò n di tou, atak Gabriel vin fè pandan nèg y ap atake T. Watson nan, nou ta kapab di s on atak ki pèmèt ke T. Watson rale yon souf, li respire. E la, Se sak fè nèg yo potko kapab pote boure sou T Watson paske Gabriel li menm li parèt lap mete bal partou. Kounye a gon bagay pou konprann se ke T Watson ap batay ansanm avèk Martial, lap batay ansanm avèk Tè Nwa e lap batay ansanm avèk lòt nèg je 9 yo ki yo menm toujou vin atake. Men pa bliye Gabriel li menm tou lap atake an menm tan. Gon bagay konsa wi ki te fèt nan Site Solèy. Map vini petèt un peu plus tard poum kapab fè yon emisyon sou solda sa paske te gon solda nan site a avan misye fè lapè a ti ougan misye kanpe li batè a 3 zòn lap batè avèk Boston lap batè ansanm avèk Belekou epi lap batè ansanm avèk Gabriel e misye pat gen anpil solda misye konn pou kont li li baw sou Gabriel baw sou Belekou baw sou Boston. Hay! Men solda sa se ton tèt chaje men misye mouri. Se pou m di nou ke menm lè ou son ewo men depi ou son ewo ki ilegal ebyen l ap trè difisil pou w pou viv anpil tan. Li ta toujou bon pou ke ou toujou gade tande moun paske lavi li enpòtan ke tout bagay. Genyen ti enfòmasyon ki tonbe. jwenn nou e nou pral li enfòmasyon sa yo pou ou. M 30 sa a lè li tire fò n di manman pitit mare vant. Iska pete bal, Babekyou pete bal, Yeye pete bal, Jones pete bal, gen lòt nèg yo ki pete bal ebyen Ti Watson pa ka reziste. Li kouri li pran rak bò lanmè e se lè sa a sòlda li pral tonbe. Yeye ki se chèf Masyal li menm pral pran yon bal nan pye, bal la sòti li mare l epi batay kontinye. Anplis Jones ki li menm se chèf Tè Nwa, fò n di misye se yon gwo gason paske nan kad batay sa anpil bal frape sou misye men misye pa pran. Mezanmi batay la pa piti. Sèlman Ti Watson ap goumen ak 3 zam, yon Galil modifye, yon M 30 ak yon Galil. Ti Watson djanm anpil wi. Men de tout manyè, quel sera l'issue de cette bataille? Hum! Nap tann. Sèl sa popilasyon ap tann ke ta kapab gen yon sese l fe. O byen gwoup kap pèdi a pou l pèdi, pou moun yo kapab viv nan zòn nan. Men ekoute, daprè anpil enfòmasyon. Sitiwatyon toujou kontwole zòn nan se prèske le cauchemar pou moun kap viv nan zòn nan paske moun yo pa fin twò renmen ti watson paske gen enfòmasyon ki fè kwè gen anpil moun ki nan zòn nan nan zòn fontèn moun sa yo ap kite ebyen ta sanble ti watson pete bal sou tèt moun sa yo li di kote nou prale nap kite m poukont mwen paske nan kad batay yo lè popilasyon an sou plas ebyen lòt nèg yo ka evite fè twòp domaj. Paske ann imajine si 2 zòn ap goumen epi pa gen moun nan zòn sa yo, ebyen enmi an li menm l ap tire san pran souf. Men si gen moun mezanmi, nou pa ka parèt pou n di n pral fè kanaj. Ebyen pou kouwèl ye la a, se konsa batay la ye nan Site Solèy. M pral fon ti apwòch pa rapò ak ide ke Barbecue pwone. Sa ki pase ant. Jenèf ak alye li ki se Ti Watson ki nan pyè 6, li konstitye yon andikap pou sa n ta kapab rele revolisyon Babekyou ap pwone a. Paske ban m di w yon bagay, si w vle pou gen fair play, si w ap mande pou tout bandi fè yon sèl, men ou menm ou pa ka ap goumen a pwòp tèt ou. Sa ki pase la a anndan je nèf lan, li montre a klè ke genyen pwoblèm. Sèt animozite antre Ti Watson e lòt manm je nèf yo, li mete pwojè Barbecue a nan enpas. Menm si se te yon pwojè mòne, men jounen jodi a la ankò, sa pwouve ankò yon fwa ke se pa yon bagay k ap reyalize paske si w ap pwone lapè nan mitan tout bandi yo, ou swete pou tout bandi fè yon sèl, pou gen yon kowalisyon pou federe tèt nou pou kapab fè revolisyon an pou batay kont sistèm nan e ke jounen jodi a w ap batay ak pwòp tèt ou donk pa gen moun ki pral kwè la a m panse ke se yon obstakl ak pwojè je nèf an fanmi e alye genyen an sinon petèt yo te pretann gen yon pwojè. Men antouka Ti Watson li menm li dezapwouve nèg yo e li kraze tout pwojè donk sa va prendre du tan pou nèg yo mete tèt yo ansanm paske jounen jodi a la tan ke nèg yo pa fini avèk dosye Ti Watson nan kesyon revolisyon an li pral parèt trè trè trè difisil e fò m di nou si n al fè yon tès anba a n ap jwenn anpil sitwayen ki yo menm desi. Desu pa rapò ak sa G9 t ap preche. Jounen jodi a la, G9 ap preche yon pwojè, y ap antre nan yon pwojè e ke gen yon moun li menm ki vini kraze tout bagay. Donk sa vle di, sa k pase ant Tiwatson avèk nèg yo se yon veritable kwak e se yon dezilizyon egalman pou lè manb du G9, spesyalman Barbecue. Donk, mesye, si nou wè nou poko kapab jere kesyon Ti Watson nan, ke nou fon kanpe e ke aktivite yo kapab reprann o nivo de Site Solèy. Pa bliye m toujou di nou sa, dènyeman la gon moun ki fè yon kòmantè dizan ke èske se pa yon sòt de pwopagand m ap fè lè m di nèg yo ap defile ak gwo zam, se la reyalite. Se pa sa nou swete. Men, peyi a deja gate. Tèlman gen zam nan peyi sa mezanmi. Kiyès ki pap dakò gen anpil zam nan peyi sa? E kiyès ki pap dakò avè m tou pou m di l ap vrèman difisil pou gen yon dezarmeman ki fèt nan peyi sa? M pral esplike n poukisa. Nou wè tout sa k ap pase la a? Sa kapab deranje moun ki nan klas defavorize yo. Sa kapab deranje moun ki nan klas mwayèn tankou mwen menm, tankou ou menm yo. Sa kapab deranje moun ki nan entènasyonal la ki bezwen rantre nan peyi Dayiti, ki gen nostalji men ki pa ka vini. Men ou konnen, sa p ap deranje anpil nèg k ap fè politik. Sa p ap deranje anpil nèg ki nan Leta a. Sa pap twò deranje anpil nèg ki nan sektè prive a, sa kapab vin deranje yo jounen jodi a dan la mezi ou Barbecue vize yo, men fò m di nou ke nèg sa yo menm yo prepare, kèlkeswa lè on atak ta fèt sou yo, ebyen y ap defann yo, paske ebyen nèg sa yo menm se prèske lame yo gen avèk yo, nèg sa yo gen snaypè etranje ki ansanm avèk yo, donk se pou m di nou ke. Lè genyen echofoure konsa pwoblèm konsa, sa fè enpak sou popilasyon an. Sa fè mal kanmenm. Epi banm di nou, pou anpil moun kap di Lèzetazini fò yo ta voye yon fòs, yo poko bezwen antre nan lojik sa. E yo pap antre ladann tou. Pou yo wi ki fèm di yo poko bezwen antre nan lojik sa. Paske banm di w, Ameriken souple mezanmi, ouvè tèt nou met sa nan tèt nou. Se defann li defann enterè l. Nou tande? Li defann enterè l. Nan mwa pase yo nou wè nèg je 9, alò se pa je 9 non, nèg fantom 509 yo sòti nan lari, yo fè dega. Men yon jou aprè, gen yon nòt ki sòti pa bò kote entènasyonal la ki menm mete nèg sa yo sou lis teworis. E sa k fè w wè jounen jodi a la a, tout nèg Fantom 509 sanse antre tèt yo. Men ban m di w bagay, gon pakèt bagay ki fèt, sa k ap pase kounye a la a, sa pa deranje Lèzetazini. Kawo a pa deranje Lèzetazini. Kite w wè nèg je nèf yo antre nan yon lojik kòmsi yo ta menase enterè Lèzetazini nan peyi a, ou t ap wè sa k ap pase. Eseye konprann mwen byen wi. Se pou m di nou ke afè mete konfyans sou Lèzetazini pou di ke nèg sa yo pral vini la, y ap voye fòs ba nou pou n kapab jere pwoblèm, nada. Anyen p ap rezoud. Lèzetazini, li sèlman vini pou defann enterè l. Epi, pwen boul. Oke, sa k ap pase la nan peyi Dayiti, se gang yo ki pou chache antann yo. Se Leta ki pou chache pi bon mwayen pou kapab antre dyaloge avèk gang yo pou kapab swa inisye yon lojik dezarmeman e pou kapab reyensere moun sa yo paske si nou vle antre zam fò n reyensere yo e se sa pou n fè paske n pa ka pral di Nap pran zam nan nan men yo an gwo ponyèt. Zam ki gen la a monchè, leta pa ka di l pa al pran zam sa yo an gwo ponyèt. Ebyen se konsa bagay la ye donk toutotan gen moun k ap viv, toutotan ap gen bandi, ap gen plis zam. Ou touye bandi sa a jodi, demen yon lòt ap leve. Ou wè Site Solèy la? Se yon kesyon ki pap janm rezoud. Paske, nou pap kapab rezoud li jan nou vle rezoud li a. E sa k ap pase nan Site Solèy la aparaman, Leta pa tèlman enterese. Sa vle di, kite moun Site Solèy touye tèt yo. Yo pa reprezante anyen. Kite nèg Gran Ravin ak Ti Bwa goumen. Wout la mèt bloke. Yon peyi pa dirije konsa, mouche Leta. Enh! Donk, fò n fè yon bagay pou n moutre ke nou se Leta.